Yes yes yes hello world bonjour. Inyon 109 TV antre lakay ou yon lòt fason Inyon 109 TV. Union 109 TV antre lakay ou yon lòt fason. Yes yes yes hello world bonjou tout moun se Darwin aka Mister Positive Haiti nou pral pale de yon lòt emisyon aswè a 8 heures pa manke l nap pale de sèvis a la kliyantèl si w gen biznis nou pral pale de kijan pou akeyi kijan pou jere kijan pou trete kliyan yo N ap pale de enpòtans sa a, n ap pale osi de vant, n ap fè yon ti konparezon ant vant avèk sèvis alakliyantèl, n ap bay konsèy, n ap osi pale de gwo konpayi yo menm k ap fè bèl bagay nan sèvis alakliyantèl. Pa manke chou a aswè a 8 è, yes yes, Union 109 TV avèk Positive Haiti, yon lòt ankò. Yes yes. Inyon 109 TV antre lakay ou yon lòt fason. Inyon 109 TV rasi de bèz. Jodi a nou pral pale de sèvis a la kliyantèl nan biznis yo. Nou menm ki ap fè biznis, nou menm ki gen pou n al fè biznis, fòk nou konnen sèvis a la kliyantèl se sa k pral fè w fè plis kòb, se sa k pral fè biznis ou an elaji kò l, se sa k pral fè biznis lan eksploze non sans yo ka menm di se bagay ou met nan biznis lan poutan se pa vre se sèvis a la kliyantèl semèn pase a nou te pale de akèy si w melanje akèy ou menm si akèy la fè pati de sèvis a la kliyantèl nou te ba w ti bout avan kounye a n ap pral pale w an gwo e an laj de sa biznis se biznis timoun pa fè biznis timoun se jwèt yo fè Ou menm kap fè biznis, met granmoun sou ou, pa kite biznis ou tonbe, apre sa pou di, se pran yo pran kòb ou, se rale yo rale kòb ou. Bonswa bonswa bonswa bonswa tout moun bonswa tout fanatik Union 109 TV avèk Positive Haiti nou vini avèk yon nouvèl emisyon e m ta renmen kòmanse Pa remèsye tout moun ki te branche avè nou yè swa, nou te gen ti pwoblèm teknik, donk ki fè ke nou pat ka delivre emisyon an jan nou te vle, men ou konnen toujou gen yon opsyon, toujou gen yon lòt solisyon, toujou gen yon altènativ, donk ki fè ke jodi a nap toujou mennen enfòmasyon yo ban nou, donk mwen te. Met yon ti video avan emisyon sa kote m tap pale de sèvis a la kliyantèl ki se tit emisyon an. Sèvis a la kliyantèl se yon pakèt bagay ki non neglijab ou menm ki gen biznis ou menm kap menm etidye biznis ou menm ki gen ide ouvri biznis enben ou pa ka fè sa san sèvis an a la kliyantèl sèvis a la kliyantèl mwen gen dwa di se yon ar pou yon ar pou aprann resevwa kliyan w jere kliyan w e kenbe kliyan w paske se 3 bagay ki plis enpòtan nan domèn sèvis a kliyantèl. E lè ou byen jere sèvis a kliyantèl ou, enben biznis ou gen plis chans pou l mache e li gen plis chans pou li siviv konpetisyon avèk anviwònman ki jisteman trè konpetitif. M ap kòmanse, m pa big up tout moun, m ap big up Rasilien, kolaboratè mwen, e nou toujou ap fè yon bon travay ansanm. M ap big up Jimmy Menard, Naf Naf, Naf Naf for life. Jimmy, m p ap janm sispann big up ou. Bon, m ap bigòp tout moun ki t ap suiv nou yè, tout moun k ap suiv nou jodi a. M ap bigòp kouzin mwen yo, Patricia Celestin, e m ap bigòp Francisca Celestin, m ap bigòp Mixi Nova, you know, m ap bigòp tout zanmi m yo k ap gade m yo. M ap kòmanse avèk my island people, you know, my Jamaican friends, wagwan, m a. Moun Aken, moun nan depatman Sid, moun nan depatman Nò, moun nan depatman Wès, tout moun k ap swiv nou an dirèk de Ayiti. M ap salye tout moun nan lemonn, Ayisyen ki Lafrans yo, Ayisyen ki Ajantin, Brezil, Ki lòt kote ankò? An Chili, non Miami pi bon, men man New York pi bon, man Brooklyn, Jersey, Washington, ATL, it doesn't matter, you know, all my Haitian peoples, tout moun kap swiv nou, m salye nou alawonnbadè, fanatik Union 109 TV, fanatik, bien sûr. Positive Haiti ki toujou la kap swiv nou. Nap rantre nan vif sijè a, map kòmanse avèk e definisyon Google ofri nou de sèvis a la kliyantèl. Kisa Google di? Google di sèvis a la kliyantèl Deziyen yon asistans ke yon antrepriz ofri a kliyan l yo avan ou apre acha e oubyen oswa itilizasyon pwodui avèk sèvis. Yon sèvis a la kliyantèl ki bon, enben, se yon faktè k ap diferansye Konpayi sa a avèk konpetisyon epi ki ka yon sijè a fidelite e rekonesans de kliyan yo. Se yon definisyon global a m ta di w m satisfè avè li, men m ta pouse m ta di Lè yon moun rantre, pa egzanp, si se yon restoran ou genyen, lè yon moun rantre nan restoran ou, premye moun li wè, enben, se moun ki responsab pou akèy. Ankò yon fwa, sa rantre nan sèvis a la kliyantèl. Lè yon moun rantre nan magazen ou, lè ou resevwa moun nan, menm si se ou pwopriyetè magazen an, men ou tounen yon ajan sèvis a la kliyantèl paske Moun nan poko konnen si w se pwopriyetè magazen an, sa vle di ke ou se yon anbasadè. Sa se premye relasyon kliyan an gen avèk biznis ou. Donk ou se yon anbasadè pwòp biznis ou. Fason w akeyi kliyan an, enben se sa l ap sonje. Fason w jere l tou, se konsa l ap sonje. E lè l soti nan magazen an, enben kliyan sa li menm tou li tounen yon anbasadè. Paske si l jwenn yon bon sèvis, Lap mache di tout moun enben li ta nan magazen w li te resevwa yon bon sèvis li pral menm rekòmande moun ale nan biznis ou ankò yon fwa tout sa se travay yon anbasadè paske kisa yon anbasadè fè yon anbasadè toujou ap chèche ankouraje moun vin lakay li enben se menm bagay pou yon biznis yon anbasadè ap ankouraje lòt moun vin nan biznis ou donk li trèzenpòtan Pou ou metrize sa, pou ou konprann sa, epi sitou ke pou ou aplike sa, si ou vle biznis ou gen anpil siksè, e nou menm nou vle pou biznis nou gen siksè. Donk, nou ta pale de definisyon sèvis a kliyantèl. Se yon sijè ki ke mwen menm mwen renmen debat anpil. ou byen mwen renmen pale de sa anpil, paske fòm di w ke mwen gen odsu de 25 an eksperyans nan domèn sèvis a kliyantèl. Mwen reprezante diferan konpayi nan karyè mwen, mwen reprezante, mwen reprezante bank, mwen reprezante biznis, mwen, mwen reprezante asosyasyon gouvènemantal, se toujou menm bagay m t ap di w lan, donk se yon travay Kote ke lè moun nan ap pale avè m, mwen reprezante konpayi an. Sa vle di ke pou moun nan, lè l pale avè m, se kòmsi se avèk chèf konpayi an li pale. Kounye a, m ta renmen mansyone kèk gwo konpayi ki yo menm, yo mete anfaz, donk yo fokis sou sèvis a la kliyantèl. Tèlman ke lè w al nan, lè w ap fè afè avèk konpayi sa yo, ou ta di se sèvis a la kliyantèl ki primòdyal, sa vle di ki menm pi enpòtan ke vant. E w ap wè tou ke malgre yo mete sèvis a la kliyantèl nan osant de operasyon yo, sa pa vle di ke yo fè mwens kòb. Okontrè, se de gwo konpayi ke laplipa dantre nou konnen. M pral ba w non konpayi yo e m pral ba w montan lajan yo fè pou 2021 pou w wè kijan sèvis a kliyantèl se pa yon bagay ki anpeche w fè kòb men okontrè se yon ajan ki menm fè w plis lajan paske li atire plis kliyan e ou gen mwens kòb pou depanse nan maketing. Ou toujou ka fè maketing, men w ap toujou gen plis kliyan, donk ki di plis kliyan di plis vant. Ki di plis vant, Tout moun kontan e sitou ou vin gen yon repitasyon ki fè ke moun toujou retounen ba w biznis. M ap kòmanse avèk McDonald. Pa gen yon moun ki pa konn McDonald. Pa gen yon moun k ap etidye biznis kote ke yo pa pale w de McDonald kòm yon bèl egzanp de konpayi ki ki non sèlman bay kliyan li yo pwomès men ki tou ki gen anfaz sou sèvis ak kliyantèl. Lè w al nan McDonald, m pa konnen si se yon bagay nou viv nou menm, m konnen se yon bagay mwen viv, kote ou chita, w ap manje, epi yon kola tonbe, epi yo gentan kouri vin sou ou, yo di w ok pa gen pwoblèm, yo gentan netwaye l ba ou, Epi yo gentan pote yon lòt kola ba ou. Èske sa pa janm rive nou, n achte yon hanburger, yon sandwich, kote nou pa satisfè de engredyan yo oubyen sandwich lan pa egzakteman jan nou te vle l lan, nou tounen sou kès sèvis a la kliyantèl, nou di, bon ekout, sandwich lan pa janm te. Yo pa menm poze w kesyon, yo pran sandwich lan menm kote an, yo jete l, yo prepare yon lòt ba ou. e yo make sure ke yo konprann kijan ou vle sandwich lan. McDonald pa gen parèy nan sèvis a la clientèle. M kwè ke tout moun, espesyalman moun ki Kanada avèk Etazini, e pwobableman Chili tou, nou tout fè eksperyans nan McDonald, menm moun ki Brezil tou m sispèk. Nou fè eksperyans sa. Dayè McDonald preske tout kote nan lemonn. Se pou m di nou enpòtans konpayi sa. Enben McDonald an 2021 fè plis pase 23 bilyon chif dafè. Donk sa son bagay ki trè trè trè trè trè enpòtan pou nou aprann. Donk pli de 21 23 bilyon chif dafè Ok, se pa yon ti bagay. Dezyèm konpayi, se yon lòt konpayi, pi fò nan nou konnen ki konpayi sa ye, m ap pale nou de Amazon. Amazon ki se yon konpayi ki fè, kote ou ka achte sou sou aplikasyon yo ou ka achte yo fè livrezon donk mwen menm m sonje amazon m te kòmanse fè afè avè yo an 1999 ok alepòk m te konn ap achte anpil liv nan men yo enben pwomès amazon alepòk 98 99 alepòk se ke anndan de 5 jou Ou kòmande liv ou, oswa ou monte sou sit yo. Zanmi, fanmi, entènèt, kòman nou ye? Non pa m se Racy. Mwen byen kontan antre lakay ou sou Union 109 TV, lòt altènativ la, chanèl pa w la. Semèn pase, nou te gen yon sijè ki te pale de akèy nan biznis yo. Semèn sa, nou gen toujou menm sijè a, men de fason pli laj. Nou pral wè kòman sa fonksyone sèvis a la kliyantèl, kan kote sèvis kliyan yo. Se sa nou pral debat pou ou, se sa nou pwomèt ou, nou vini nan stidyo a pou nou ka devlope sijè sa ansanm avèk ou. Kisa ki se yon bon sèvis kliyantèl? Tèm sèvis kliyantèl la fè referans avèk asistans ke yon konpayi bay kliyan li avan oswa apre acha oswa lè li itilize pwodui oswa sèvis konpayi sa a. Sa vle di, ou menm k ap fè biznis, fòk ou deja konnen kisa sa vle di tèm sèvis a la kliyantèl. Sèvis kliyan ekselan se yon diferans ki konpetitif ki ede kondwi lwayote ak rekonesans mak biznis ou a. Sa vle di si ou bezwen fè biznis ou a yo respekte l tankou yon mak, ou sipoze travay sou sa. Se konpetisyon avèk lwayote. Se pa lòt bagay, se sa li ye. Se konpetisyon avèk lwayote ki pral fè yo respekte mak biznis ou an. Epi sa va, sa pral mennen on pakèt lòt bagay e. Ki eleman ki asosye ak bon sèvis kliyantèl? Nou, nou pral wè ki eleman ki asosye ak yon bon sèvis kliyantèl. Ki eleman ki asosye avèk bon sèvis kliyantèl? Nou gen 7 Prensip de baz ke ou menm kap fè biznis, ou menm ki pral fè biznis ke ou dwe konnen. 7 prensip de baz sa yo, se yo k pral ede biznis ou an mache a 100 mil pou 100, kòm nou te ka di a 100 mil alè. M pa konnen, sa depan de jan ou wè, lè ou antre nan yon biznis ou wè moun ap vire, vire, vire, vire tounen, se pa pou granmesi, se yon travay ki fèt pou sa, se yon travay de kostoumè ki fèt, ki fè sèvis la ap byen mache konsa. Sèvis, Nou pral wè 7 e 7 7 e prensip sa yo nou pral ba ou yo pou ka mete yo an aplikasyon. 7 prensip sa yo, premye bagay la se lè w ap sèvi moun nan, ou sipoze gen yon vitès apwopriye. Vitès se youn ladan yo. Gen presizyon, nan sa w ap fè a, fòk ou mete anpil presizyon pou kapab the best nan antrepriz pa w la oubyen nan sèvis ke w ap bay la. Pa lonje kò nou, mòl kò nou, de tout, de tout, de tout bagay, nap melanje tout bagay ansanm. Si wap fè yon bagay, fikse w sou sa wap fè a, epi tou bay yon bon sèvis ki sipoze rapid avèk presizyon, se sa yo rele vitès e presizyon. Ou sipoze transparan, sa se twazyèm pwen nou ba ou. Twazyèm pwen ou sipoze transparan nan sa w ap fè a. Pa fè sa pou li, pa fè sa yon lòt jan pou yon lòt. Transparans ou sipoze fè bagay yo e avèk ekite menm jan pou tout moun ka wè ki sa w ap fè. Transparans se sa ki ka fè biznis ou an genyen yon repitasyon adekwa kote moun pral pale de li san san kòmsi ap chèche lòt ti bagay pou yo di paske ou bay chak moun menm bagay la menm jan an se sa k pral mennen biznis ou an pi lwen apre ou gen sa yo rele aksesibilite fòk biznis lan aksesib fòk ou menm ki ap fè k ap bay sèvis la fòk ou aksesib sinon biznis ou pap ka mache lè sa w ap di Sak pase? M pa fè kòb! Yo rale kòb mwen! Woy! Sak pase? Non, se pa vre! Fòk ou mete w aksesib, fòk ou mete w disponib, fòk pwodwi w yo aksesib, fòk sèvis ou aksesib, se sa ki pou ka fè biznis ou mache, byen mache. Katriyèm pwen nou pral wè, fòk ou rele, sa fòk ou gen sa yo rele responsabilite pèsonèl. Ou gen yon gwo responsabilite pèsonèl sou do w lè w ap fè biznis. Se pa konsa ou annik fè biznis apre sa w di ou pa responsab anyen. Sa pa fonksyone konsa. Lè w ap fè biznis mezanmi, ou gen yon gwo chay sou do w fòk ou pran l ak de bra w. Pote chay ou sou do w. Fòk ou gen sa yo rele responsabilite. Pèsonèl, se trè byen pou ou di wap fè tèl bagay, ou pran responsablite, fòk ou fèl. Ou gen yon gwoup nèg, moun avèw fanm kou gason, fòk ou ka byen manadj yo pou yo ka bay yon bon sèvis. Lòt pwen nou genyen ki se sizyèm pwen, fòk ou fè zanmitay. Lè nou di zanmitay, se yon fason pou ka atire kliyan. Nou te pale de sa semèn dènyè la. Zanmitay la, se pa zanmi ou pral zanmi moun nan. Men depi l antre anndan biznis lan, se kankou l te yon bon zanmi pou ou. Yon zanmi pwòch, yon zanmi fidèl, ou ba l yon sèvis zanmitay. Fòk ou kreye yon lyen de zanmitay avèk moun nan. Sa se sizyèm pwen ou sipoze mete an aplikasyon nan biznis ou, si w ta vle biznis lan fonksyone nòmalman. Se konsa biznis mache, zanmitay se pa vle di ey lè moun nan, lè w wè moun nan lari, gen anpil moun ou gen dwa wè nan lari, li di w ey entèl, mwen pa menm sonje yo, se paske se jan w konpòte w nan biznis lan, paske w vin devlope yon, yon zanmitay avèk moun nan. Ou sipoze efikas. Sa rele efikasite nan biznis se setyèm pwen. Lè w ap bay yon sèvis, ou sipoze bay yon sèvis efikas pou moun nan ka toujou chonje ki jan w te sèvi l lè l te vin pran, lè l te vin nan biznis ou, lè l te vin achte oubyen lè, m pa konnen, kèlkeswa sa w t ap ba li kòm sèvis la. Se sèt pwen sa yo nou te gen pou ou, pou nou te ka montre w ki si w mete sèt pwen sa yo an aplikasyon, biznis ou pa ka pa mache. Si w mete sa yo toutan an egzèsis, w ap fè moun ki antoure w yo aplike yo, biznis lan pa ka pa mache. Ki jan yo bay yon sèvis a kliyantèl, yon bon sèvis a la kliyantèl? Ki jan pou w fè sa, pou w bay yon bon sèvis a la kliyantèl? Sèvis a la kliyantèl se pa yon jwèt li ye. Se sa k ka kraze biznis lan, se sa k ka fè biznis lan miltipliye. Si w bay yon move sèvis a la kliyantèl, biznis ou p ap mache, l ap kraze, w ap wè lòt moun yo prale nan lòt biznis Yo p ap vin kote w la. Se konsa. E, etabli kilti sèvis kliyantèl yo pou pi byen satisfè kliyan. Sa s on bagay ki primòdyal. Fòk ou etabli sa pou w ka sèvi kliyan. Santre, e, e, e, santre sèvis alakliyantèl ou yo sou kliyan an menm. Sèvis alakliyantèl la dwe santre sou kliyan an. Se konsa, w ap ka bay yon bon sèvis alakliyantèl. Santre sou moun nan, pa wè kòb nan pòch moun nan. Kòb la ap vini apre, men fòk ou santre sou bezwen moun nan. Santre sou moun nan dirèkteman. Pa fè prejije, pa fè prejidis nan biznis nou. Santre sou moun nan pou nou bay moun nan yon sèvis, selon bezwen l, selon sa l bezwen. Se sa. Montre, monte yon ekip ki konnen konpayi w la, ki konnen biznis ou an. Fòk ou byen antoure, kankou nou di. Fòk ou monte yon ekip ki konnen konpayi a, ki konnen valè biznis ou an, ki, kòman sa yo di, misyon. Fòk lè w ap devlope tèm biznis ou an, fòk ou monte yon ekip Fò w aprann yo byen valè e biznis ou an pou lè yo menm y ap veyikile l avèk kliyan yo lè moun vini nan biznis lan pou yo kapab toujou rete sou menm liy nan pou yo kapab satisfè kliyan. Fòk ou antisipe bezwen kliyan yo. Se sa k pral fè e kliyan an satisfè. Li bezwen yon bagay, li rive, li jwenn li, li trè kontan e l ap tounen, li pral fè moun pou ou. Nou toujou di sa, se sa e youn di lòt, bouch an bouch, se sa ki fè yon biznis plis mache, yo refere biznis ou, se lè sa ou gen yon bon biznis k ap mache. E Solisite opinyon kliyan an, sa trè enpòtan, pou solisite opinyon kliyan an, ou ka e pou ka pou ka koute l, pou ka pi byen sèvi l. Ki sa k pa t byen mache nan nan Nan sèvis ou te ba l dènyèman, ou poze l kèlke ti kesyon raman, men menm diskrètman ou ka mande kliyan, ou solisite opinyon n pou konnen kòman ou wè biznis lan, ki jan sa ap mache. Selon ou menm, èske ou te jwenn yon bon sèvis? Yon fason de di, ou ka fè l konsa, pou kapab toujou satisfè kliyan an, se sa ki pou mete biznis ou an dyapazon 100 mil alè. E konsa wap bay kliyan yon lòt satisfaksyon. E konsa kan koum diw la se sa ki pral mennen e plis biznis nan biznis ou. Sa vle di se yon biznis kap fè biznis pou biznis. Hahahaha se sa. E fè prezans ou chanèl mezanmi. Fè prezans ou chanèl afektye, atiran e diferan manyè. De fason Pwofesyonèl, lè m di e pa sedwi ou pral eseye sedwi moun nan pou moun nan panse koze w ap koze avè l oubyen se kotize w ap kotize l non. Se se nan stil sa a, sa vle di ou toujou mete w on on vwa, on ton, yon jès, yon souri, yon fason ok pou w ka atire moun nan menm si moun nan pa t anvi achte sa vle di w ap ba l yon feeling ou konprann men se yon feeling pou l ka achte. achte. Ou konprann? Si w ba l yon bon feeling pou l ka achte, l ap achte, l ap achte plis, l ap mennen lòt moun. Si w ba l yon feeling pou l vin koze avè w tou, enben l ap tou bon sou w, l ap koze avè w. Se nòmal e sa ka mennen biznis lan trè lwen e gen lòt biznis ki pral fèt nan biznis lan. Antouka, m pa prete sou sa, kòm nou menm nou renmen fè ti blag nou, nan tout sa n ap fè, se blag la ki ede nou. Kijan pou amelyore sèvis kliyantèl ou? Nou pral ba ou 5 pwen, 5 fason ou sipoze amelyore sèvis kliyantèl ou. Depi ou ajoute tout sa yo nou di la yo, ou mete yo an aplikasyon, ey, m pap di ou, yo pap di se pwen ou pran non, y ap di se dyab ou ye menm, se sa k fè biznis ou ap mache, oubyen se Letènèl dezame menm ki voye moun vin achte nan biznis ou an. Se sa yo pral di pou ou. Bazi si w mete bagay yo an aplikasyon, tout bagay yo se prensip yo ye, depi w aplike prensip yo, bagay yo ap mache taw taw taw. Se plop, plop, plop. Wap wè biznis ap vole, biznis ap mache. Ki 5 pwen sa yo nou pral ba ou pou ka satisfè kliyan yo byen? Premye a se ranje ankadreman e referans biznis ou. Sa vle di, lè w ranje bagay ou, ranje pwodui ou, ou ranje sèvis w ap bay, ou mete moun nan yon atmosfè de biznis, ou ranje bagay yo byen, byen, byen, byen. Ou sa rele dekò, ou byen prezante pwodui yo. Paske de fwa lè w antre nan yon magazen, ou toujou wè kòman moun yo ranje bagay yo. Se jis Depi w antre sèlman ou gentan wè tèl bagay ou te bezwen. Dezyèm nan se enplike tout anplwaye yo. Paske si w ap fè biznis moun nan li vin li vin vann li vin l ap travay avè w, li pa enplike vre nan biznis lan, se konsa biznis lan ka kraze tou. Paske moun nan pa vrèman enplike E kòmsi son bagay lap fè, se kòb la sèlman l wè. Men li pa gen, li pa gen yon feeling nan sa lap fè a. Li pa renmen sa lap fè a. Fòk ou enplike moun yo. Moun kap travay avè w yo, anplwaye yo, fòk ou enplike yo a fon. Si moun nan pa kab travay, fè l ale. Pran yon lòt moun ki ka bay sèvis. Paske, Biznis se biznis, m toujou di sa, biznis pa yon jwèt, biznis pa jwèt timoun, manje tè, poupe, sesi sela, ti kamyon, ti kabrèt. Se pa sa k biznis, w ap fè biznis se pou fè kòb, w ap peye yon moun, pi gwo kite moun nan vin kraze biznis ou. Se sa li sipoze mache nan prensip, ou menm ki pou ba l fòmasyon, kòman pou li konpòte l nan biznis ou. Fòk ou enplike moun yo, fòk ou alèz avè yo, se pa antanke chèf chèf, gwo chèf bagay, non. Mete w alèz a moun yo, eksplike yo, enplike yo nan biznis lan. Nonmen yon manadjè pou pòs satisfaksyon kliyan yo. Ben, petèt se yon ti biznis ou ka genyen, ou ka pa ka nonmen yon moun, men eseye jwe wòl la ou menm, paske lè ou menm ki ap fè yon biznis oubyen yon sèvis w ap bay, defwa pi fò wòl yo se ou k jwe yo. Mete yon sèvis disponib pou sa, lè kliyan ou kapab pran doleyans li. Sa vle di sa trè enpòtan Pou kapab, pou satisfaksyon kliyan an, pou ka tounen sou tèl bagay ki pat mache, pou ka korije l. Sa trè trè trè trè enpòtan. Sa vle di lè kliyan an wè ou te, si l te mal jwenn yon sèvis ou li wè ou anvi amelyore sèvis ou, lè sa l ap satisfè, l ap fè w konfyans. L ap wè ou se yon bon biznismann. L ap wè ke Ou pran tout bagay an konsiderasyon pou w kapab toujou bay yon sèvis adekwa. Se sa k ap fè biznis ou toujou mache byen epi se sa k ap fè e ou gen anpil kliyan konsa kòb ou ap miltipliye. Yon lòt bagay m pral di la, se yon bagay ki, ou konprann, nou wè m fè yon ti silans. Se pou m ka di nou, ou menm k ap koute emisyon an, ou menm k ap koute chanèl la, ou pa abòne, li pa bon. Silvouplè, si w renmen kisa jan n ap fè l la, si w renmen sa n ap fè a, Abòne silvouplè Pataje video a Like li e kòmante pou di kisa w renmen ladann kisa w pa renmen ladann Ou wè kisa m fè la M sot pale nou de yon sèvis pou nou pran doleyans kliyan Mwen renmen doleyans nou Al di kisa nou renmen nan video sa Al di kisa nou pa renmen e kisa nou ta renmen ajoute. Abòne silvouplè, pataje sou inyon avèk inyon 109, pataje videyo nou yo avèk lòt tout kèlkeswa gwoup, kèlkeswa kote ou gen rezo sosyo. Sa ap fè nou yon gran plezi, sa ap ede nou pou nou ka fè plis videyo nan stil sa e lòt fòma videyo n ap eseye fè nan menm kategori a pou nou ankouraje moun ki ap fè yon bagay nan kominote ayisyen an. Bon, e katriyèm pwen nou genyen pou nou wè nan sa se Egzèsis kont Souvan fòk nou toujou vijilan. Fòk nou toujou vijilan. Fòk ou vijilan lè w ap fè biznis. Paske yon yon kostom yon kliyan li pa ou pa janm konnen ki jan e kliyan ap reyaji. Sa vle di ou gen dwa pale avè l yon jan li reponn yon lòt jan. Sa vle di fòk ou vijilan ni avèk anplwaye yo k ap bay sèvis Epi tou, fòk ou vijilan avèk kliyan an tou k ap achte. Nou konnen biznis se yon kesyon de, yon kade w pèdi kòb, yon kade w fè kòb. Se konsa li ye. Fòk nou toujou vijilan. Fòk nou aplike sa yo rele vijilans lan 24 sou 24 anndan biznis lan. Konstan. Nou sipoze toujou gen yon vijilans adekwa pou biznis lan kapab toujou mache. Senkyèm pwen nou te di se te 5 pwen. Senkyèm pwen an se koute kliyan yo. Respektivman, yon kliyan ka vin nan biznis ou li pa kontan. Ou sipoze koute l. Fòk ou kapab koute l pou tande sa l di. Epi si w ka satisfè l, Fòk ou toujou fè yon jan pou satisfè kliyan an. Menm si ou menm ou ka fè yon ti defisi yon kote, men fòk ou toujou rete la pou koute kliyan an. Sa trè enpòtan, se yon respè ou bay kliyan an menm si l fache, li kontan, li an jwa, lè sa l ap pi bon pou ou men depi li fache, li fache, li fòk ou toujou koute l kèlkeswa jan. Poukisa sèvis kliyantèl enpòtan nan yon biznis? Poukisa sèvis a la kliyantèl enpòtan nan yon biznis? Ou menm kap fè biznis, m pa konnen si w te mete aksan sou bagay sa yo. Men m espere lè w fin koute videyo sa, ou menm ki gen yon moun kap fè biznis, voye videyo a ba li pou l ka koute, pou l ka konnen, pou li mete aksan sou sa yo, pou biznis li ka mache. Pwòpte nan yon biznis se sa ki trè enpòtan tou. E pou ki sa sèvis kliyantèl enpòtan? Sèvis kliyantèl se yon eleman enpòtan nan siksè biznis chak kontak kliyan yo genyen ak biznis ou reprezante yon opòtinite Chak kontak kliyan yo genyen avèk biznis ou reprezante yon opòtinite pou ou amelyore repitasyon pou ou amelyore repitasyon biznis ou an e avèk tou sa ap ogmante chans pou lavant ou pou ka fè plis kòb. Sa ap ogmante chans pou w ka rantre plis kòb. Chak kontak ou gen yon kliyan, gen moun ki konn vin be, ki konn vin achte yon bagay, sa l bezwen an, l pa jwenn li, men jan w pale avè l, l achte yon lòt bagay ke l ka itilize. Sa vle di, chak kontak ou gen avèk kliyan, se yon opòtinite ou genyen pou maksimize pwofi w, pou maksimize lajan w. Chak kontak ou gen ak yon kliyan, se yon anbasadè ou sipoze fòme pou biznis ou. Chak kontak se kòm si se yon lòt moun wap fè pou fè pwomosyon, pwomosyon pou biznis ou. Mwen nou te byen kontan pou nou pataje ide sa yo avèk ou sou afè e sèvis a la kliyantèl. Non pam se Racy. Ou menm ki poko abòne avèk chanèl Inyon 109 TV, nou mandew fè sa kounya, sa pap koute w anpil tan. Pran de twa minit, w annik klike sou bouton subscribe la, mete l sou tout, epi tou w ap abòne avèk nou, kèlkeswa videyo nou lage, w ap jwenn yon notifikasyon. Mwen di nou kenbe la, kenbe fèm, toujou met granmoun sou nou lè n ap fè biznis, se sa k pou fè nou rantre plis kòb. Zanmi, fanmi, entènèt! Jan nou wè la se konsa li ye mezanmi nap salye tout fanatik inyon 109 yo ki ap koute nou ki ap ba nou bigòp la nap salye moun Monreyal yo nap salye Jiklen Ewolyen nap salye Vyolan nap salye Patris nap salye e Robenson nap salye tout moun sa yo ki fè inyon 109 la sa li ye a e nou salye tout fanatik inyon 109 e positif ayiti yo lè wap fè biznis mezanmi se jan nou di w li an se met granmoun sou ou fòk ou toujou mete w disponib kankou yon bòs lè w bòs se lè w disponib vrèman pou sèvi kliyan w ou toujou prèt pou akeyi moun nan pou pa lavel pou antrel se sa nou tap esplike w m espere ou ap byen mete bagay sa yo an pratik si w ta renmen vreman fè bon lajan nan biznis ou kou w wèl lè wap fè biznis fok ou toujou mete w prè pou moun nan pou akeyi pale a moun nan fè l yon ti babay yon ti souri yon ti jès ou konprann mete w toujou disponib nan biznis lan se sak pral fè ou fè bon kòb epi moun kap travay avè nou yo fok nou fè travay avan yo avan nou Fè biznis avè yo. Pa di, si moun nan pa gen motivasyon, fòk ou fè plan a moun nan pou fè l konprann ki stil biznis w ap fè. Fòk ou fè l konprann pou moun nan antre. Eske moun nan vrèman gen motivasyon? Eske l vrèman enterese pou l vin antre nan biznis lan? Eske l vrèman santi li ka travay avè w pou l fè kòb, pou kòb fèt? Paske biznis se san, se kòb k ap depanse. Fòk kòb la antre. Se sa nap pwomot nou menm nan Union 109 TV. Lè w ap anboche moun se pa pou bèl figi, bèl sesi, sa yo enpòtan, men se eske moun nan gen motivasyon. Fòk ou fon plan avèk moun nan, sa vle di tout moun nan ekip ou, tout moun nan ekip la, sa vle di kèlke swa kote kliyan an vire fòk li wè l byen akeyi. Se pa patwon an sèlman, e kòm nou konnen stil ayisyen yo, se pa patwon an sèlman. ki la pou akeyi moun nan depi w kliyan vire a goch a dwat li wè moun ap souri li wè lap santi oh li di men gad on bon ekip se la pou m vin achte se la pou m vin fè shopping se la pou m pran sèvis se konsa sa vle di lè nou ap fè biznis mezanmi met granmoun sou nou nou wè kòman bagay yo fèt lè nou wè kòman bagay fèt nou menm si nou ka fè l pi byen toujou se konsa biznis mache nou pa ka ap fè biznis epi tou E nap fè bagay yo yon jan biza, sa vle di nou wè dekorasyon, ranje bagay nou byen, lè nou antre nan yon mall kankou sa nap gade la, se yon bèl mall nou antre ladan, wè tout bagay byen ranje, tout bagay a kote, a dwat, tout moun ap ranje ba yo, menm si biznis ou se sou platfòm nimerik li ye, Facebook, WhatsApp, whatever, kèlkeswa jan li ye a. Fòk ou toujou la pou ekoute moun nan pou bay yon bon sèvis menm si yon tèks mesaj wap ekri fòk ou byen konnen kijan wap ekri mesaj ou fòk ou byen konnen kijan wap abòde e kliyan an menm si se an liy wap fè biznis lan e rezo sosyo yo pase nou konnen se sak an vòg kounya la e lè w antre nan yon magazen ou menm ki ap vann ti bagay detay ki ap fè ti bagay ti komès bay fòk ou toujou ranje bagay yo yon jan pwòpte se sak enpòtan nan biznis lan èske nap gade nap gade sant e sant da e kòman sa rele mache opis sa la Sa vle di ou wè tout bagay byen pwòp menn. Tout bagay kòrèk, tout bagay byen ranje nan mache a. Tout moun gen kote pou pase, ou pa wè fatra, ou pa wè bagay, tout bagay gen plas yo. Sa vle di machann yo byen ranje bagay yo, se de sa n ap pale, se pa yon lòt bagay n ap pale. De tout fason nou mande moun yo ranje bagay nou byen nou menm nan mache, ou menm k ap vann kèlkeswa sa w ap fè a, biznis kèlkeswa jan l ye a. Pou fè kòb fò w ranje bay ou, met granmoun sou ou, ranje bay ou, kèlkeswa sa w t ap fè a depi se yon ti bagay ki senp menm si l te tou piti se e gran pou l grandi fòk ou fè l byen, fòk ou akeyi moun yo, souri lè moun nan vin achte. Se an gwo se tout sa nou t ap pale nan videyo a, nou te byen kontan ou menm ki pran tan w, ki pran san w pou koute videyo a n ap mande w pa bliye silvouplè abòne avèk chanèl Inyon 109 TV, abòne avèk paj Positive Haiti, E konsa wap jwenn anpil lòt bagay, pa neglije kritike nou, pa neglije si w kontan video a mete yon pous anlè, renmen video a, e si w renmen l ou ta renmen pataje l avèk yon lòt moun, si w konn yon moun kap fè biznis, yon moun ki pral fè biznis ou mèt pataje l ansanm avèk moun nan, konsa nou menm nap trè kontan, nap trè satisfè, paske se sa nou la pou nou fè, nou pa la pou nou fè demagoji, si nou ka fè yon erè, tout moun ka fè erè, Sèlman, ou kapab konseye nou, ou ka di nou, Ah, si se te ou, ou t ap fè l konsa, si se te ou, ou t ap fè l konsa. Kritike Inyon 109, se trè byen, nou ap trè kontan, nou di w mèsi ou menm fanatik Inyon 109 yo. Mwen menm, mwen di w, gade sa w ka di nou nan videyo.